Kòm ou di m pa konnen w m pat gen dwa monte nan emisyon an pou m di ke ou jalou, ebyen ban m fè w ti rakonte w istwa w sa, ban m rafrechi memwa w avèk istwa w sa, omwen w a wè m te konnen w se mwen k pat janm chwazi pale de sa yo. Lefè ke ou chwazi bay manti sou mwen, m ap rafrechi memwa w pou m fè w konn kiyès ou ye Kadilak. Kadilak ou te soti Miragwàn avèk yon demwazèl, fanm mizè w la, avan ke ou te gen 4 an relasyon sa avèk Bedjine. 4 ou 5 an relasyon avèk Bedjine. Demwazèl sa ou tap viv avèl nan yon kal kay bèl vil. Nan menm peryòd sa ou te gon fanm lòt bò ki tap spen ou. Chak fwa fanm sa antre ou oblije fè demwazèl la al yon lòt kote. Demwazèl sa se lik te fanm mizò ou, ou te soti miragwàn avèl. Chak fwa li dodou ou, chak ti kras jalouzi demwazèl la fè w fè, ou touyel anba baton. Ou bat li preske pou touye l kadilak. Ou konn sa map di an trè byen. Si m manti, pote plent. Ebyen se de la a ke m konnen w se yon nèg jalou. Dezyèmman kadilak. Ou raple w ke ou te gen pou al jwe Fòlibète avèk Bedjine yon jou. Epi Bedjine pat deside ale paske se te fèt li. Li te deside al nan pisin Vivi Mitchell. Epi jou sa a, ou debake nan pisin nan jou fèt li, ou tèlman ba l baton paske l pa t vle al jwe nan peryòd sa a, ou fè l soti Vivi Mitchell apye, pye atè, tèlman w ap bat li, Bedjine pete kouri al jis lakay li wout frè. Kadilak, Tout ak sa yo ke m te konnen deja, e sa k fè m te pote kritik sa a nan emisyon an, ou jalou twòp. E sa k fè jalouzi fè w ap bat fanm san rete. Chak fanm ke ou gen nan vi w, ou bat yo san rete. So, sa se yon fos enfòmasyon? fèm konnen si se yon fos enfòmasyon. Map fè nou konnen ke Kadilak pa sèlman yon batteur de fam, Kadilak se sou fanm ke li genyen, se sou fanm ke li genyen pwen fèb li. Poukisa m di sa? Paske premyèman, ka, e pa sèl mwen menm ki kritike Kadilak etan ke medya sou rezo sosyo yo. Kadilak di m tout sa l di m yo, l trete m de gang, de sou moun, de ti bouzen, de djòl santi, nan backstedge lan devan tout moun, Paske premyèman m son fanm. Ok So se sou fanm ke li egzèse tout britalite l yo, ke li egzèse tout emosyon l yo. E rezon sa tou ki fè l te tou di m ke apre mwen menm se ki kat ke l pral pase pran. Li te di m sa nan backstage lan. Li di m apre mwen menm, apre mwen menm kòm medya sou moun ki ap mache kritike l, detwi travay li, se kitkat li pral pase pran. Sa pwouve ke se avèk fanm menm ke Kadilak gen pwoblèm. Paske m panse se pa sèl nou menm kòm fanm nan medya ki ap kritike w, gen lòt gason medya k ap kritike w, poukisa w pa, poukisa w pa fè yo mete yo deyò nan backstage menm jan w te fè yo mete m deyò an? Hein?